nan je sosyete an m pa t ap genyen l san sipò nou a chak grenn èv ke m lage pou nou san sipò nou jodi an m pa t ap gen valè sa m genyen an e jodi an e m vle di nou a tout kè m ke m renmen nou anpil. Ni nan moman difisil, ni nan bon moman, m toujou make sure ke m pataje tout etap mwen ansanm avè nou, m toujou san filtè pou m di nou bagay yo jan yo ye a. E jodi an, kòm nou ka remake sou paj Instagram mwen, paj Facebook mwen, paj Twitter m, nou ka wè ke m te anonse ke m gen yon nouvo konpayi. e on gwo konpayi nan peyi an ki apèn siyen l ki se Komilfo e kontra sa mwen jwenn li gras a nou menm fanatik yo sitou paske se nou menm ki toujou la pou di hey Roody sa a men sa l vo Roody sa a m pare pou m goumen pou li Roody sa a men sa l merite e jodi a valè m gen nan je tout konpayi ke m siyen avèk yo se gras a nou menm so chak jou. Se nou menm. Anpil moun ap plenyen pou kesyon pwodiksyon, yo pa vrèman jwenn mwen on Roody ki ap ba yo mizik maten, midi, swa. Fò m di nou ke m aranje m on fason pou m pou m mete, pou m ba nou anpil pwodui. Kòm nou ka remake lakay mwen kounye an, mwen fè pwòp stidyo pa m. E m pral ba nou bagay, m gen pakèt bagay ke m ap travay pou nou. Men atis lan ke m ye a te fon poze pou m te mete antreprenè a an avan. Paske chak jou se granmoun m ap granmoun e m p ap fè vi m ap chante. So sou sa, demen si Dye ve alò jodi an, non demen li 11 zè 54, nan mwen de 6 minit l ap demen si Dye ve. Donk demen si Dye ve m ap ba nou yon ti randevou nan El Rancho pou m prezante nou Youn nan rèv ke map cheri depi byen lontan ki se yon headphone, yon airpods e m fè 2 ladanl, m fè 2 kategori nan sa a. Gen Roodboy 1, gen Roodboy 2. Sa ki nan menm nan la son Roodboy 2 e m gen yon Roodboy 1 ki anndan tou. N ap gen chans pou nou wè tou lè 2 e fè konesans ak yo demen si Dye ve nan El Rancho apatir de 5 è. E demen m ap ret tann nou, m ap ret tann nou 5 è kit se medya, kit se fanatik ou di Roodboy, kèlke swa moun ki anvi vin sipòte, vin gade kas la. E demen si Dye ve nan El Rancho m ap tann nou tout. Map tann nou vin banm sipò a. Mèsi anpil a Joker Electronic ki te pèmèt ide m nan pase e fè kolaborasyon sa ansanm avè m pou fè m sòti on Airpod sou non m e ki gen on pakèt kalite. Demen map ba nou on pil detay sou Airpods lan. Lòt bagay m te vle di nou ke lap dispo. disponib nan peyi etranje etazini so map ba nou website a partir de demen si Dieu veut map lage spot la ki choute depi preske 3 a 4 mwa e map lage spot la demen si Dieu veut donk a partir de demen nap gen chans pou nou gen tout detay yo nèt aprè konferans de près lan ke map bay nan El Rancho a e mèsi ankò mèsi ankò mèsi. Ki ankò paske nou te pran pasyans pou atis la, paske antreprenè a te pran plas, te pran tan l, te pran tout, tout, tout tan li, li vin pèmèt ke m pa ka delivre pou nou jan m ta sipoze fè l. So, jodi an la, m kontan. Mèsi a chak grenn.